Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou genyen anviron 5 ti dosye nou pral pale nan emisyon sa la be ekoute je pense que sa va très bien pou les gens qui sont à l'étranger comme toujours parce que M pap pase yon segond pou m pa bliye non m tap gade yon kòmantè talè a kelken ki li menm depi Mexico City se sa ebyen n ap salye tout ayisyen ki yo menm nan Mexico City des gens qui nous appellent matin et soir pour nous dire beaucoup de courage à toi RL prod tu fais du bon boulot on t'adore On pri pou vou bèy m renmen dènye a nèt priye pou mwen paske nou konnen ayiti bagay la vrèman vrèman difisil lèm di 24 èr sur 24 7 jou sur 7 èske se pa vre paske samdi dimanch vandredi lendi nou toujou la depi enfòmasyon an tonbe ebyen nou pataje enfòmasyon an ansanm avèk ou gen anpil moun ki aletranje men genyen tou ki an ayiti ki m ta kapab di nan lapè. Donk nou wè ke dènyeman, sa fè yon mwa e kèlke jou depi ke mesye 400 mawozo yo pa vwa lanmò san jou te pran desizyon jisteman pou te kapab debloke wout la. Ekoute, toujou genyen sikilasyon men genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke ben bagay la kòmanse anpire ankò paske gen yon sitwayen ki te voye yon mesaj ban mwen dènyeman kote ke li mande pou ke lapolis kapab genyen plis fiksasyon sou plis zòn ki yo menm nan Kwadèboukè a. Paske. Lè w ap pase nan Kwadèboukè a, kòmsi m ta kapab di lefètke w pase sou wout nasyonal la, se pa la lepwoblèm. Sa vle di nèg yo gendwa pa bloke wout la epi nan fonksyònman yon seri de zòn, ebyen m ta kapab di se blokaj total. Ekoute byen, sitwayen sa a voye yon mesaj ban mwen yè pou dire ke li renouvle sa l te voye ban mwen an pou di ke chak swa e les hommes de 400 mawozo ebyen yo fè e defè nan anpil zòn. Donk aparaman, Misye ta fè konprann ke yo leve yon kouzen li, se nan zòn anba bouk, nan limit bò Louko a, nèg yo okipe zòn sa chak swa. Ebyen, sitwayen sa mande yo men leve pou kouzen an paske ekoute, misye di ke se malere yo ye. Tande byen wi, yo pa gen yon pyas. Donk, jenòm sa yo kidnape a. Misye m kwè li ap travay nan aewopò, yo pran li ak tout mennaj li se te vandredi, vendredi soir bien sur, bò kenkayri Louko a anba bouk. Puiske zòn sa m ta kapab di l se yon veritab repè ou byen yon fiksasyon pou mesye sa yo paske chak swa mesye 400 mawozo yo menm e byen se la yo taye banda. Ben ekoute sitwayen sa yo pran li men konbyen yo mande pou li? Ebyen yo mande yon milyon Ebyen fòk nou di ke yo mande yon milyon dola ameriken pou jenn gason sila. Paran pòv, fanmi pòv, pa darjan, dlo kap bat pou fè bè men ekoute il fo panse a m ta kapab di peye enpo paske depi w an Ayiti, depi w tonbe nan men bandi ap menm si ou pa jwenn tout kòb yo mande w la men aparaman fò w bay yon frè pou yo kapab livre w. Liberasyon de jan kidnape pou, m ta kapab di san ranson, se pa tout afè fasil. Men ekoute, vou ki pwone la direksyon de plizyè zòn nan Kwadèboukè a, m ta kapab di yon maksimòm de prekosyon. Paske ekoute byen, lenstitisyon sa dwa fonksyone daprè mesye ame yo. Lè mwen di zame, ebyen yo menm depi yo sòti nan lari a la, fòk yo jwenn aktivite. Men m panse ke si repriz aktivite kidnapping nan li pa anonse, ben se erè. Paske lè nèg yo tap bay feu vert pou tout moun pase, ebyen Lanmò 100 jou te pran la pawòl. Men m panse ke e imedyatman aktivite ap rekòmanse Lanmò 100 jou te dwe pran la pawòl pou di ekoute ben nou pral rekòmanse ak aktivite nou men atansyon avou. Tèt chaje. Bon, se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti. Men fò n di ke genyen yon duel ki sou wout pou jwe la. E duel la deja kòmanse. Se antre Yonyon epi Ti David. Paske gen yon sitwayen m kwè ki voye yon voice sou rezo sosyo, voice sa pati konsa. Bonswa tout moun kòman nou ye nou anfòm e tande map fè mesaj sa pase mezanmi nou deja konnen sitiyasyon ti David la avèk Yonyon an. Yon yon wap mache ofri moun kob pou ka fizye ti David okenn moun m konnen tout moun yon yon ofri kob yo ok moun yon yon ap ofri kob yo tanpri nou pa pran kob nan men yon yon si se pat ti David lapè ki gen nan kwadèboukè fon parizyen la a patap genyenl. Malgre Yoyo ap fè tout mwayen posib pou l kraze prizon an epi pou l vin plase yon chèf nan fontyè a. M ap konn Tchimène. Pou l vin plase yon chèf nan fontyè a. Men nou mobilize, mobilize, nou priye pou Ti David paske Yoyo ap fè tout ekstrateji la, ofri moun kòb patou kote pou yo ka vin fizye Ti David. Ti David se Bondye k voye l ok se Bondye k voye l ki touche kè l misye pale misye pale anpil verite yon yon gen pwoblèm ak sa yon yon vle kraze prizon epi l jwenn polis kap akonpanye l kap fè demach pou li pou l vin plase chèf sou fontyè a sèl sa m ka di nou pridan pridan avèk moun yon yon ap ofri kòb yo ok se zanmi pa nou. Et pour la réponse on reviendra tout à l'heure. Ou byen demen maten pou n kapab bay repons Ti David lan piske Ti David li menm li deja fè yon live pou kapab reponn e pote sèten akizasyon kont Yonyon paske ben eske Ti David a pè ou pa ben je n se pa. Si l te pè m panse ke l pa t ap antre fon konsa men ekoute e lè Ti David ap pale ou santi yon sòt de desepsyon lakay li paske e daprè li menm se nè pa posible pou k en chèf de gang Derrière les barreaux et il fait ce qu'il veut nous sommes en Haïti ti David et il a le plein pouvoir ou pa konn ki deal li fè ak leta tèt chaje. Eeeemm gon kamyon wi nèg yo detounen nan matisan an yè se te yon kamyon gaz e pandan nèg yo ap detounen kamyon an chofè a agoch daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. pèdi lavi l, chofè a dwat pèdi lavi l. E le pli dur dan tou sa sè ke kamyon an rete sou plas paske gen yon ti twou nan kamyon an, m ap mande m eske se te yon bal epi ti twou sa a genyen gaz ki ap sòti ladan l. Sa vle di kote kamyon an ye a gaz sa a l ap fin vide atè a jiskaske m pa konnen sa y ap fè a kamyon an si y ap reprann li ou pa men gaz sa a li ap gaspiye men ankò yon danje pou tout moun Ki yo menm nan zòn sa moun kap pase nan zòn sa paske si se gazolin paske m wè sou machin nan li make likid enflamab sa vle di a nenpòt ti etensèl dife lòbèy kapab pete nan blòk sila men ekoute on se poz la kestyon pou mande kiyès ki fè aksyon sila nèg izo yo nèg ti lapli yo ebyen sa se kestyon anpil moun ap poze alò jist avan m vini avèk ti kòmantè sila. Ann gade poun wè koman sa te ye. Bondye ka avèl ui wouyy. Yo revolte. Revolte pou dire ke sitiyasyon sa li dwe chanje. Sa k genyen nan Matisan an se pa yon bagay ki la jodi a. Se yon bagay ki la yon bon bout tan. Poukwa? Leta fè prèv de pasivite. Poukisa Leta pa mete kanson l nan tay li pou di l ap rezoud kesyon Matisan an? Men fò n di ke. Hier nèg yo te fon desann e aprè sa m kwè Izo fon kout fil pou l di nèg li yo mesye antre. Li mande ak lòt alye yo pou yo kanpe pa parèt sou wout la ankò men se aprè aksyon sa wi paske li estime ke fòk yo bay moun yo yon ti chans. Humm tèt chaje. Moise Jean Charles parèt tèt li e m wè misye avèk yon. Vètman afriken sou li, il a pris la parole pour dire aux Haïtiens, an nou fè menm jan avèk Rwanda, paske apre jenosid la tout moun panse ke Rwanda son peyi ki tap kraze nèt, ki tap fini. Men avèk l'accession de Paul Kagame à la présidence du pays, ebyen Rwanda reprann eskanp figi l e jounen jodi a m ta kapab di Kigali la capitale de Rwanda li se yon exemple de développement. parmi les villes africaines. E se pou n pran leson nan peyi Rwanda an 1994 te genyen on gè sivil antre 2 gwoup te genyen on milyon 500 mil moun ki te mouri jodi a men yo sòti nan gè yo antann yo men yo gon peyi tout moun ap pale de li jodi a. Jodi a, si Moyiz Janchal te fè Aristid yon bagay ki mal, m mande l padon. Si l te fè yon bagay ki mal tou, m padone l. Si m te gen yon moun nan politik yo, m te fè yon bagay ki mal, m mande yo padone m. Si m nan yo menm tou, yo te fè yon bagay ki mal, m padone yo. Ann ini vwa nou, ann mete men ansanm pou n retire peyi a. Moun koupe tèt moun, moun tiye moun, moun rache moun, gade kòman yo antann yo non. Pati politik yo fon sèn, yo di se Wannda yo wè. Jodi a, an nou soti nan divizyon sa a pou n retire pèp nou an nan sitiyasyon li ye la jodi a. Ke sa ki lòt bò, ke sa ki anndan, nou pa ka rete nan sa. An n pa okipe moun k ap divize nou. Lidè politik yo sispann travay avèk anbasad, sispann travay avèk laboujwazi. Se nou menm ki Ayisyen ki pou di se tò pa tò pou n sove pèp nou. An n pa goumen antre nou, an n pa divize antre nou. Laprès tande byen wi, m di nou, si m te fè yon moun mal nan monn politik la, m mande w padon. Ou menm tou si w te fè yon bagay mal, m mande w padon. Semèn k ap vini, m pap pran baton peleren m. Pou mal wè tout moun ki nan mond politik la, pou m di yo, si m te fè yon bagay ki mal, m mande yo padon. Si yo te fè yon bagay ki mal tou, m padone yo. Paske nan sa yo te la a, pa gen moun ki ka frape estonmak li. Nou wè kòman? Pèp la renmen Moyiz Janchal. Malgre tou, se pa pèse kouri pou m di eleksyon eleksyon sèlman, men m vin avèk yon desizyon pou gen le padon! Patwon poukisa se pou n anpeche jèn nou yo ap kouri kite peyi a, se pou n anpeche moun kap pase 2 jou 3 jou ki paka jwenn manje pou yo manje, se pou n anpeche ouvriye moun kap travay nan leta, nan sektè prive yo pa peye yo, se chomaj degize yo ye, yo ap travay se tankou yo pap travay, kisak gen la nap goumen pèp ayisyen pa gen anyen non ki rete, sèl bagay se 3 moun, se 4 moun. Tap plen vant yo ak lajan peyi a. Moïse Jean Charles, ki, m ta kapab di, toujou kenbe kot de popilarite li an, paske, si w ap mennen yon ankèt jounen jodi a la aparaman, Moïse Jean Charles ka fè pati moun, ebyen, ki genyen popilarite. Tande byen sa m di a wi, l kapab fè pati moun ki genyen popilarite. Brèf, euh, le nom de Michel Martelly a été cité. M pa gen pou m di vre. Men ekoute, li pale de Michel Martelly. Pòdya ke Michel Martelly vin joure l nan dòmi. E jan l ap gade a, Michel Martelly pa twò lwen di babay ak lavi. Tèt chaje. Ann tande Isifas Leveye. Mwen salye tout moun. Yon lòt fwa ankò, se Isifas Leveye ki avèk nou. Moun ki toujou pran ti tan pou li mesaj mwen yo. Nou sonje avan Jovenel te mouri li te vin remèt mwen nan dòmi tout dokiman peyi a? Yè swa se Rosgina ki wè Mateli li menm li vini li vin remèt mwen tout sak nan menl yo. Misye fache paske misye pat vle bay yo men li oblije. Yè swa Rosgina wè Mateli vini lakay la 2 fwa. Premye fwa a li vin joure Gina li di se li menm ki lakoz Bondye pa fè sa sal te bezwen fè a pou li. Alò misye te bezwen prezidan yon dezyèm fwa. Nan dezyèm fwa li vini lakay la li remèt mwen tout dokiman li te gen nan men li yo. Poukisa Mateli di se Rojina ki lakoz li pa prezidan ankò? Pou nou konprann sa, m ap rakonte nou 2 rèv mwen te fè nan ane 2016. Dabò, mwen te wè se Letènèl ki voye m delivre pèp ayisyen, men misyon an bloke nan men m akoz Lunils ki sove kite m. Malgre Letènèl te di Luniz nan dòmi li bay li veye misyon delivre pèp ayisyen, li dwe rete bò kote m pou l kapab ede m. Nan dòmi an, Letènèl te ale chèche lòt madanm pou mete avèk mwen pou misyon an pa t kraze paske Luniz te sove kite m finalman. Se sa k fè, tout madanm ki te dwe vin jwenn mwen ki pa t vle yo pral peye sa chè menm jan avèk Luniz paske yo lakoz peyi a rive kote li ye a tou. Premye fwa lè Sylvanie te aksepte relasyon mwen menm avèk li a. Mwen tap dòmi mwen te wè li vini kotem li dim, leve ou pa genyen kay pou resevwam avèk pitit mwen yo, ou pa genyen lajan pou okipe nou, ou pa genyen yon goud nan dèyèw lage pyem. Menm kote a li te vire dol kitem. Se mo lage pye m nan ki te plis ban mwen pwoblèm. Se aprè Letènèl ap montre m nan dòmi vi sekrè Silvane. Lè yon fi di w li pase anviwon 10 ane Sendomeng, moun ki konprann ap konprann. Genyen yon twou yon moun te ye si w di Bondye mete w deyò, li plase w pou ke ou pote mesaj pou pèp li, Ou menm ou te sipoze prè pou plede avèk Bondye pou ke okenn katastwòf pa vin frape pèp sa a, paske menm jan Bondye te renmen w li wete w nan twou kote w te ye a, fò ta mete nan tèt ou tou Bondye renmen pèp li a, lap wete l nan sal li a, lap delivre l san li pa frape l avèk katastwòf. Letènèl soti twò ba avèk ou, ou te dwe panse li kapab wete pèp la ba tou. Dezyèm rèv la, mwen te wè se Paul Antoine Colas ki soti Etazini li vin pote ban mwen lakay mwen tout dosye Ayiti li te gen nan men l. Finalman, se yè swa 19 oktòb 2021 an, se te kou pa Mateli. Sa vle di avan mango a keyi, sa ki enpòtan dwe rekipere. Etandone Roojina te brave lasosyete li te vin jwenn mwen. Li bloke nan fason pa l plan Satan te genyen pou peyi a. Se yon lòt konfimasyon ke plan Biden nan pou Mateli an pasan pa Mèten nan ap echwe bonè bonè. Yè swa, mwen wè peyi Etazini transfòme vil Pòtoprens an gwoup gang ame. Mwen wè preske chak ri genyen yon gwoup gang. Mwen wè palè a vid. Mwen desann nan palè a men gang yo okipe tout lari a. Avan m antre nan palè a, mwen di moun yo pa fèmen pòt la paske m ap tann Joannes k ap vin jwenn mwen. Moun yo pè paske yo pa vle, tèlman lari a pa bon, yo pa vle kite pòt la ouvè. Rèv yè swa a pèmèt mwen konprann Washington p ap vin ede rezoud ensekirite a nan peyi a jan nou tout nou te konnen l deja. Okontrè, yo pral entansifye l. Sa pèmèt mwen konprann tou li pi fasil pou yo negosye avèk baz 400 mawozo. Se sèl fason pou Washington pa soti koupab devan lemond nan sa k ap pase Ayiti a. Anplis, si l negosye avèk yo, sa ap pèmèt li jistifye prezans BINUH nan peyi a pou kontinye travay pou ranfòse gouvènman an jan yo itilize tèm sa yo pou blofe nou an. Etandone Letènèl montre m nan dòmi Lachin ap vin ede nou konstwi Nouvèl Ayiti a, se yon okazyon pou Lachin avèk Larisi gonfle venn yo pou yo fè fas avèk Etazini nan dosye Ayiti a nan nivo LONU. Letènèl revele m pa genyen moun ki kapab evalye kantite iridyòm avèk lòt richès nou genyen nan peyi a. M ap raple nou tout sousi Ameriken se pou pran kontwòl richès sa yo. M ap raple nou. Nan moman m ap pale a, Ayiti mistikman pwoteje kont peyi Etazini. Fwa sa a, farin nan pa vini nan menm sak, paske kay la pa lib ankò. Menm jan Aman te pran yon premye kalòt nan men Madoche, lè wa a te fè l onore Madoche a, se menm jan Washington pran yon premye kalòt nan men Lanmò San Jou, Fas a fas avèk levee a se pral la fen pou tonton Sam menm jan Aman te konnen la fen. Pa bliye mwen di nou pouvwa a pa Washington ankò se nan peyi dayiti li ye tèlman se nan peyi dayiti li ye gade kòman lanmò sanjou ap pwofitel. Se misye, alò si Lanmò San Jou vle li kapab mete Washington ajenou menm si se ta Washington menm ki te planifye kidnapin nan. Sou baz rèv mwen fè yè swa a, si nou ta wè Ameriken vin kraze gwoup gang yo, konnen se paske yo deside voye lòt gang ki pi mechan ki se anbasadè, alò ki se lòt anbasadè byen si, avèk avèk sòlda lame amerikèn. Sa vle di gwoup gang mwen yo, sa vle di gwoup gang mwen te wè yo, li gen anpil chans pou ke se sòlda ameriken ke yo ye tou. Dènye sa map di lanmò san jou lanmò san jou ou mechan poukisam di ou mechan poutèt ou mande ti kras kòb sa olye de 17 milyon ou te dwe mande 100 milyon sa tap pèmèt ou rekipere enpe nan kòb refi anbasad amerikèn ap vann pèp ayisyen malgre on pèp kap viv dan lamizè Lanmò san jou, avèk mon gwo montan sa a, ou tap jwenn ase lajan non sèlman pou w voye bay prezidan Ti Lapli avèk jeneral Izo. Lè sa a, nèg yo tap genyen lajan pou yo sispann kidnape malere. Sa tap pèmèt malerèz Kafou yo tap kapab travèse Matisan fasilman pou vin defann manje pitit yo lavil. Mwen pa site non Kaporal Babekyou paske misye pa nan misye pa nan kidnapin sitou li genyen ti bousta li lap bwè konnya la tout glwa pou kreyatè tou pisan an ki ban mwen otorite pou mwen pale konsa jodia sa vle di gwoup gang mwen te wè yo li gen anpil chans pou ke se sòlda ameriken ke yo ye tou dènye sa map di. Lanmò san jou Lanmò san jou ou mechan Poukisa m di ou mechan Poutèt ou mande ti kras kòb sa a Olye de 17 milyon ou te dwe mande 100 milyon Sa t ap pèmèt ou rekipere enpe nan kòb refi anbasad amerikèn ap vann pèp ayisyen Malgre on pèp k ap viv dan lamizè Lanmò san jou, avèk mon gwo montan sa a, ou t ap jwenn ase lajan non sèlman pou w voye bay prezidan Ti Lapli avèk jeneral Izo. Lè sa a, nèg yo t ap genyen lajan pou yo sispann kidnape malere. Sa t ap pèmèt malerèz Kafou yo t ap kapab travèse Matisan fasilman pou vin defann manje pitit yo lavil. Mwen pa site non Kaporal Babekyou Paske misye pa nan misye pa nan kidnapin. Sitou li genyen ti bousta li lap bwè konnya a la. Tout glwa pou kreyatè tou pisan an ki ban mwen otorite pou mwen pale konsa jodi a. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.